Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Jodi a se dimanch 4 desanm 2022, alò n ap salye tout sila yo ki a letranje, tout sila yo ki an Ayiti. E jan m te di nou, e m panse ke tout moun ki konn voye kichòy pou RL prod fè jès avèk anpil moun nan klas defavorize a, nou konnen nimewo 1. Alò fò m di nou byen ke ebyen nou kapab kontinye antre an kontak avèk mwen pou nou kapab konnen kòman n ap kontinye voye ti kichòy pou sila yo ki an Ayiti sitou sila yo ki nan Site Solèy, nan Gran Ravin, nan Ti Bwa, nan Matisan, moun ki vrèman nan difikilte. N ap kòmanse avèk dosye ki konsène G9. Ti Jinyò ale men. fò n di ke G9 egziste. E ki sa k pase pou Kwèlyela? Se ke apre fineray Ti Jinyò, ebyen pou Kwèlyela, G9 oblije ranplase li pa yon lòt chèf. E nèg ki ranplase Ti Jinyò lan, misye rele Mak. Alò m pa genyen twòp enfòmasyon sou biyografi Mak, men nou mete dronn nou anlè pou nou kapab pote plis enfòmasyon ba ou. Brèf fòm di nou ke Ti Junior se te youn nan nèg ki te gen anpil kòb. Wè, anpil kòb paske gen anpil koulwa Ti Junior te genyen, ebyen anpil nèg je nèf pat genyen koulwa sa yo. E jounen jodi a fò n di ke Ti Junior li tap viv an grenn senk tou. Paske lè wap fè kòb sa yo, gon jan pou di l, ou pa kab fè lajan ou anpeche nèg fè lajan pa yo. Eske nou konprann? Ti Junior gen anpil nèg ti Junior touye, gen anpil nèg lòt baz, tankou baz krache dife, nèg sa yo te gen bon ti pwoblèm avèk ti Junior. Brèf, m gen enpresyon ke misye t ap toujou mouri. Epi ekoute, dosye Site Solèy la kote lè nèg yo te al fè prèske, m ta kapab di yon masak, onivo de Chodeco sa, ebyen sa a nèg yo pa t ap. padone ti Junior. Men m gen enpresyon ke sa se youn nan gout dlo ki fè ranvèse vaz la. Nou prale nan baz Vitelhomme. Bon, m pa stupefè le fèt ke m tande yon nouvèl konsa paske se nè pa la premyè fwa ke sa rive. Kòm si pou yon fanm nan gang. Anpil fwa ou konn jwenn fanm yo nan gang paske yo menm yo konn sèvi kòm eklerè, kòm si yo nan lari an la. E kòm si la a yo la pou kapab atire gason, yo la pou kapab bay enfòmasyon. Dèfwa, lè fanm yo nan gang kon sa, yo konn parèt pi danje ke gason. Wi, paske yo menm yo konn jwe plizyè wòl. Nou pral ba w enfòmasyon konsènan e yon sèten de. Elmita Jean, li se manm gang Vitelòm. Sa se enfòmasyon lapolis mete deyò. Jean Elmita, madan Ti Gaby ensi koni manm gang ki dirije pa Vitelòm Inosan nan Tòsèl, jwenn arestasyon li pa bò kote lapolis nan Pernye, zòn ki sitiye nan komin Petyonvil. Daprè lapolis, Elmina jwenn arestasyon li pou enplikasyon prezime Nan zak banditism tankou asasina polisye, kidnaping ak asosyasyon malfetè. Aprè arestasyon ni, Jean Elmy ta plase nan gadavi pou swit jidisyè yo. Lapolis pwofite pou kapab anonse nan kad egzekisyon nouvo plan sekirite an, li akselere operasyon yo yon mannyè pou kapab demantle. fwaye gang yo ki ap evolye partou nan peyi an. Antouka sèt fanm la, m panse ke li pral tan pou ke lapolis kapab, alò lajistis kapab statye sou sò li. Nan pral fè yon ti tranzisyon la sou kesyon sanksyon. euh, Et là je capable poser poser être une question pour me dire est-ce que si elle n'a pas tombé sous tête euh, sénateur fonction fonction Ronnie Célestin puis Hervé Faucan. Sanctions américaines contre les politiciens Ronnie Célestin et Hervé Faucan. Les états unis d'Amérique, annoncé vendredi 2 décembre 2022. Atravè Biwo Kontwòl Etranje, sa yo rele OFAC la, nan Departeman Trezò. Li pran sanksyon kont senatè ayisyen Rony Celestin ak ansyen senatè Richard Lénine Hervé Focan. Lèzetazini akize 2 politisyen sa yo poutèt yo itilize pozisyon yo pou fè trafik dwòg vè teritwa ameriken, e li itilize enfliyans politik li pou plase moun ki fasilite trafik dwòg nan pouvwa egzekitif ayisyen an. Nan sans sa, nan kad sanksyon sa yo, Lèzetazini bloke pwopriyete ameriken 2 politisyen ayisyen sa yo. Sanksyon Etazini sila a li fè swit ak sanksyon peyi Kanada te enpoze kont Politisyen ayisyen yo akize yo pou kòm kwa yo itilize otorite yo pou antre nan trafik dwòg e alimante gang ame ki ap opere nan peyi a. Ensi swa t il. Hervé Fourcand, anpil fwa denonse pa des journalistes, pa des membres de la société civile, pa des organismes de défense des droits humains, Men pwiske li te nan bò phtk, ansyen senatè nan Sid, e ki li menm tou genyen men li nan anpil bagay k ap pase nan Sid, ki gen kontwòl tou yon moun ki ap fè anpil bagay serye nan departeman dè Nip, ki se komisè Muscadin, paske ansyen senatè sa li gen zòrèy komisè Muscadin. Si Hervé Foucand vle yon bagay fèt, Muscadin ap fè l prese prese paske quand vous dites Muscadin ou di yon moun ki ap obeyi ak anpil lòt nèg nan peyi a tankou Hervé Faucon. Se triste pou wè yon nèg k ap travay paske komisè Muscadin n'a jamais arete yon sòlda oubyen yon bandi je nèf. Donk kèlke pa gen yon ti akwentans, genyen yon ti lyezon Tout bandi ki arete se son dè bandi ki apartenu a baz vilaj de Dye, a baz gran ravin. Jamè un bandi de je nèf jwenn arestasyon l. Wi, arete bandi Izo, eklate tèt bandi Izo, eklate tèt bandi gran ravin, bandi ti lapli. Men, bandi je nèf pa fè zòn sa menm. et procéder au choix des trois représentants du 10 secteur au sein de cette structure. La rencontre est fixée à 11h AM. Donc, le rencontre avec le Premier Ministre, yo et puis un rien sérieux. Solide et alliés n'entendent pas participer à la rencontre de ce dimanche avec le PM Ariel Henry, selon Walson Sanon, l'invitation est trop tardive. De ce fait, Solide et Allié sollicitent un Nou echwe nan peyi an. Anyen serye. Bagay yo pral grav pou nou. Kilè timoun yo pral lekòl? A Pòtoprens, dènyeman, yon timoun ki pral lekòl li resevwa yon bal. E nou t ap tande sou odyo an kote moun yo ap di nou poko di moun yo kilè pou voye timoun lekòl. Sa vle di nan kriz ki genyen pou kouwèl ye la, tout moun viktim. Sèl moun ki pa viktim se nèg k ap fè politik yo. Sèl nèg ki pa viktim se lè Ariel Henry, de moun ki gen pitit yo aletranje. Men, kanta nou menm ti pèp la, ki nan klas mwayèn, ki pa gen gwo mwayen pou n ta voye timoun nou ale menm la a Sendomeng ki pa vle wè nou, pou klas defavorize a ki nan difikilte, ki dan lakras, ki dan lamèrd, M pa bezwen di nou, sa vle di pitit nou ap toujou esklav. De tout fason mwen m panse ke yon jou l ap jou pou pèp ayisyen. E kesyon sa a, mwen panse ke Bondye gen pou l di yon mo pou ti pèp sa a. Ti pèp sa a k ap soufri chak jou, ti pèp sa a ki nan difikilte, ti pèp sa a tout pwoblèm se li, tout kalamite, tout soufrans, bandi ap fè l pase mizè, nèg politik ap fè l pase mizè, moun tout koulè, tout plimay. Se sou ti pèp ayisyen an. Gade kounye a menm vye sendomeng sòti pou maltrete nou, pou fè nou pase mizè. Antouka mwen menm m swete ke pou pèp ayisyen an kapab kale je l. Pou ke nou di nou pa kapab ankò. Pou ke nou di ebyen n ap pran desten nou an men. Ebyen lè nou deside fè sa nan va genyen yon lòt peyi paske bagay yo twò grav. Nap gen poun vin pale sou dosye Jooma a pa rapò ak tweet Teriel lan paske daprè enfòmasyon ke nou ta rive jwenn se ke Jooma ta poko libere. Men ekoute sa Teriel di an m panse ke li apiye sou sonèt dalam nan. Ekoute fèt gaf komisè. gouvèneman Pòtoprens lan, komisè Lafontan, paske si mesye sa a lage, pral gen anpil moun ki pral kritike, paske lè yon nèg konsa nan prizon, petèt nou ka pa konnen kiyès ki nan men nou. Men ekoute, m ap gen pou m vini nan yon pwochen emisyon pou m di nou kiyès ki Joumar. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak Chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.